Apot Dyanba yo pa menm jan men nou nou toujou ap fete Gede yo konnen la kilti peyi nou. Chak premye novanm fò nou fete Gede. Jodi a e fèt Gede nou menm nan Kafou a tout sa ou wè a e prensip nou konn fè deja nou fè. Ok. Di nou non, èske konparativman a Jas Jan sa te konn ye ane avan, jounen jodi a, daprè ou sa k panse, sa w panse ki fè fèt la li menm li kòmanse ap ralanti pa rapò ak lè s konn gen? Pou nou menm ou konnen nou jan bonè la n ap gade toujou pou nou wè, nou bò oka de sa k ap fèt ou konnen lavi te tonbe yè swa. Ou konnen espri sa l pa mache ak dlo, n ap tann li pou nou wè sa l ap fè avè moun yo si l ka voye yo ba nou. Nou te tout fèy nou konnen nou ka mete fèy yo deja an fèy. Ou konnen? Fèy sa yo. Fèy sa yo. Fèy sa yo nou pap ka rewete nan yo. Ok ok. Ou di nou non eske ou panse e espri yo menm yo pa ta sipoze gon panse pou Ayiti pa rapò a jan peyi a ye la? A bon Dye a konnen yo genyen si yo gen tout moun sa dèyè yo. Espri yo prè pou yo gen yon panse a men. Se Haiti ki konnen. Ou menm pèsonèlman ki chita nan kafou a eske ou gen yon swè pou Ayiti nan okazyon fèt Wi bon m ta renmen wè pitit mwen, m gen 5 pitit, m ta renmen wè y ap byen pase nan peyi nan sans mwen jan m ye menm ke li pa janm ye yon lòt jan men jan l ye an la n ap gade e nou sa k ap fèt n ap mande ke yo fè premye kòmandman an pou nou Abobo. Ok eske ou ka fon ti pale nou de fet gede kijan sa ye espri a kotel soti ki rezon ki lakoz yo fete premye novanb sa. Mpa ka di tout bagay sa yo non men mka esplike ou kek kel bagay. Wi esplike nou kek ou kapab esplike nou. Kelke bagay mkonnen gede son bagay depi ou fet ou wè ou pral mouri pa vre? Wi. Ou pral tounen yon mò. Peyi a, kilti peyi a, nou vin ladann tou. Kòm nou pa wè minis kilti la, nou pa wè okenn moun kòb yo ret nan pòch yo pou yo manje l. Men m ta swete kòm se swè nou vin fè pase devan lè sen e lè mò. Pou lè mò yo men al kase kou yo tou. Ou konprann? Mwen renmen sa m ap di dirèk dirèk epi dat sèt wi. Ou sòti anpil bèl mizik, mizik k ap voye peyi a monte. Jounen jodi a kòm w atis, lè w gade ou wè fèt Gede nou kapab di nwa kòz ak pi nwa nwa pa gen anbyans ki te la. Kisa sa di pou nou? Enben, paske nèg yo pa kyè de kilti a, yo kraze kilti a pou nou pa konn ki moun nou ye, pou nou pa konn si n gen fòs. Men fòs yo toujou la avè nou wi. Men kounye a nou bezwen fòs yo fè yon ti kite nou, rasanble, kase kou vagabon sa yo ki ap fè peyi a, tout kilti peyi a pase mizè. Yo bliye si se nan kilti, yo bliye si se nan kilti nou nou te vin Ayisyen. Map wè mwen menm si marim pap tounen vin jwenn mwen. Jodi a kisa w vin mande papa bawon. Marim pou papa bawon voye vin jwenn mwen ankò. Lèm fin lè marim fin gatem lè lè a bouzen yo vin manjel la menm. Mwen m bezwen voye yo ale.